Aborne, klike sou kloch notifikasyon an pou lèm lage yon video pou pa rate l. Merci paske w te gade video sa a. Ou kapab kite yon kòman epi di m kisa w panse de atis Blondedy Ferdinand. M son fanm ki vanyan. Oh fres m renmen lè nap dim sa. Paske wi se sam ye. Paske gen moun ki tap viv sam te viv lan, yo tap abandone. M te rive yon kote m te dezespere, m pat gen konfyans nan tèt mwen ankò.